Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou rantre la kay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Eske tout bagay ok? Bon tande byen, jist avan m komanse, fò m di nou ke tout moun ki bezwen antre an kontak avèk nou pou kapab voye yon ti kichòy Pou sitwayen ki gen timoun nan nan bra l la. Epi demwazèl la tou fòk mwen di nou ke vandredi dan lapremidi nou gen pou n fè yon emisyon avèk demwazèl la. Paske li di mwen ke gen anpil moun ki pwomèt li ebyen moun sa yo poko fè anyen pou li paske. e li menm li nan difikilte paske kote li ye a y ap mande l kay la e moun yo di l pou l chache kay men chak ti pyès kay li jwenn lè l di moun yo men konbyen kòb ebyen moun yo estime ke kay la li twò chè donk m ap mande tout fanatik RL prod yo ki te gen entansyon pou bay demwazèl la yon kichòy ebyen fò n fè yon bagay pou li se sa k fè m ap fè l vini vandredi pou nou kapab fè yon emisyon avèk li. e pou nou kapab touche a nouvo sitiyasyon sila. Paske nou konnen Ayisyen, anpil nan yo defwa se lè fè a cho ou bat li. Ebyen na fon dezyèm emisyon pou kapab sansibilize yon maksimòm de sitwayen. E poukwa pa se sitwayen ki li menm te nan radyo tele eklè? Nou konprann? Donk m bezwen. Jwenn kichòy pou moun sa yo. Bondye va remèt nou sa. M gon twazyèm demand map fè nou la tou. M vle genyen yon fon pou RLprod. Alò, sila yo ki nan dyaspora a, sila yo tou ki an Ayiti, mwens nèg ki nan politik yo. Donk, ekoute. Se moun ki jenere, moun ki vle bay kichòy pou yo kapab voye Lajan vini pou nou menm nou mete lajan sa yon kote, lè yon moun gen yon pwoblèm, lè yon sitwayen nan vilaj de Dye gen yon pwoblèm, lè yon sitwayen nan kèlkeswa kote nan peyi a gen yon pwoblèm, pou nou menm pou n kab gentan fè premye pa a, o non de la dyaspora, o non de tou lè Ayisyen ki yo menm ap viv nan peyi Dayiti an menm tan. Ekoute! Zo Ti David a fè yon deklarasyon yè! Et il a demande aux gens de partager sa. E danje danje e pou la repiblik e degaje non la polis men travay nou vitelom voye yvenson kidnape pwens nan ri falèz eskize mwen sim pa salye non vitelom voye yvenson kidnape pwens nan ri falèz yon yon fache pandan yon yon fache epi yon yon voye pran yvenson. Vitelom pa bay li yon yon vi vitelom tire sou nèg 400 mawozo yo nèg 400 mawozo yo avèk vitelom la kounya la yo nan gè la ou konprann sa m di w la la repiblik an danje degaje nou degaje nou la repiblik an danje vitelom avèk yon nan gè la kounya la men y ap tire la kounya la wi se zo ti david revolisyonè t di sa n ap fè peyi se pou bondye mete. Division nan kan mechan an nou wè. Jwèt la gate. Jwèt la gate. E e e e e e vitelom yon yon men yo nan gè la kounya la poutèt yon kidnapin ki fèt yon yon pa dakò. Yon yon voye dè patnè a ki fè kidnapin nan nan klan vitelom nan. Vitelom tire sou kotèj yon yon an. Vitelòm e lòt klan 400 mawozo. Mwen m gen yon ti detay pou m di ke gen yon kidnaping ki fèt e kidnaping nan se ta yon vwazen 400 mawozo, nèg Vitelòm yo kidnape l, il semblerait ke Yonyon, Lawouilè, Mwen menm lèm te kriye a m kriye dlo lèm te kriye a m kriye dlo mwen map fè non kriye san on lo a e boulem epi sam di a m fini m siyen dèyèl m bal yo m kwè ke popilasyon an e fanfa a m kwè tout nèg viv sak pase a lè nen pran kou se je kouri dlo e gon bagay ki di konplo pi fò pase yon gad mwen m konnen m gen 35 an mesye. Nou konn nan ki peyi nap viv. Wè nèg sa yo ou konn sak banm plis doulè? Si se nèg ki te konn fwiz moun, vòlè moun, m tap santi ke yo byen mouri. Ti chofè moto. Ti malere. Nèg ki pa konn sak rele manyen zam. Mesye yo rele yo, yo vin kote yo pou yo ka fè kapital yo, pou yo ka fè politik, yo detwi lavi mesye yo. Sa pa fèm pè. Men m konnen pèp ayisyen se pèp ki toujou la pou voye monte. Yo pa janm konnen pou yo pale. Bouch yo la yo pale ni sa yo konnen ni sa yo pa konnen. Nou wè kounye a nou gen yon polis nasyonal ki la pou detwi san sèvi. Se sèlman tire chofè moto, fè malere a viv. E m konnen depi Mateli kite pouvwa, pase nan Jovenel, pran Privè. Pa gon kò nan polis nasyonal la kijan pou fè yon operasyon poul menm fè 1 sur 10. Pa gen prezidan ankò. Nou nan yon peyi ki pa gen gouvèneman. Mesye mwen m se nèg a zam. M son jèn ougan jèn pren. M poko janm pran kou nan men nèg. Se premye fwa m yon istwa konsa. A swiv a swiv a swiv. E m konn istwa a son fistrasyon k bay. Kòm nou menm se nou k malere pitit Sorèt menm jan avèm. Imaj sa ou sot gade la a se te Vitelòm ansanm avèk Lanmò San Jou. Se te nan videyo sa a m ta kapab di Lanmò San Jou te deside demaske vizaj li. Donk kounye a Lanmò San Jou pale a vizaj nu. Ebyen si kèk mwa de sa, Nèg yo te ansanm, jounen jodi a la a vin gen zizani, vin gen ostilite, animozite antre les deux camps, on se demande pourquoi et qu'est-ce qui se passe au final? Pa bliye m te gen yon enfòmasyon ki rive jwenn mwen e m kwè m te pataje l ansanm avèk, enfòmasyon ki di ke a chak fwa des hommes de 400 mawozo yo vin kote Vitelòm nan, Lè yo konn pral ale lakay yo, yo konn fè kèk ti lòbèy. Pafwa gen nèg ki konn wè machin nan zòn nan, machin nan, yo konvwate. Gen nèg ki konn pran moun. Ebyen, èske se ta kapab yon kou Vitelòm remèt? Oubyen nèg Vitelòm yo remèt? Ben antouka nou menm n ap chache konfime tout dosye sila paske aparaman dife a plimen vrèman antre lè de kan. Mamit sa ap bouyi lontan e finalman. Le duel sa eklate. Tèt chaje. M ap fè yon ti travèse tou piti an Repiblik Dominikèn, apre sa m ap retounen nan peyi Dayiti pou nou kapab pale plis toujou paske gen anpil enfòmasyon n ap pote ba ou. Tande byen! Mwen gen yon videyo ki rive jwenn mwen la a, videyo sa a li bay tèt chaje. M ap gade pou m wè yon Ayisyen ki atè a. Kèlke, kèlke ajan de limigrasyon. Mete pye sou kou l, mete pye sou tèt li, e menm ap bat li. M ap mande m èske sa se yon tretman, tande byen wi, yon peyi ki vwazen w, moun pa ka viv byen ladan l, moun sa yo deside yo travèse y al lakay ou, se vre, ilegalman. Lè yo rive ilegalman, ou gen yon fason w ka resevwa yo. Si w ap voye yo tounen, ou gen yon fason w kapab fè sa. Eske n konprann? Ou pa deside kenbe yo, ekoute, pa de plas pou vou, toutotan w ilegal pa gen plas isit la pou nou. Nou mèt al lakay nou. Mete moun yo nan yon machin, ba yo yon tretman, si n ap ba yo yon ti manje, ou konprann, ou ba yo yon tretman moun, lè sa a moun nan ap santi ke ou pa imilye l, lè sa a moun nan ap konprann ke li evidan pou ke li retounen an Ayiti, Li degaje l kou mèt Janjak, pa vòlè non, pou l fè yon 400 dola ameriken, pou l achte yon viza, pou l mete sou yon paspò, lè sa a pou l kapab vwayaje legalman, pou lè l ap djòb, pou l kapab peye 20 dola tyèk chak mwa, epi pou l kapab defann ti kichòy. Men ekoute, kant se jan de tretman sa yo n ap bay, mwen m denonse l. Paske 2 peyi vwazen, m pa kwè se konsa pou youn ap trete pèp lòt. Èske n konprann? Ayisyen ka toujou deside ale an Repiblik Dominikèn, ilegalman, paske sa pa fèt sèlman nan Repiblik Dominikèn, anpil peyi nan mond lan genyen de moun ki refijye ki prale ap antre nan peyi sila, e lè yo rive, Ou pa konnen kisa yo fè avè yo men de tout manyè yo travèse. Si w ap gade Afrik la e chak jou moun ap pran lanmè wi pou w antre nan yon seri de peyi. Bon antouka m panse ke otorite dominikèn yo fòk yo repanse kesyon sila. M pa mande nou pou n kanpe sou voye ayisyen tounen men m swete ke pou gen yon pi bon tretman paske lè yon ayisyen nan yon lòt peyi yon ayisyen ki nan menm peyi sa ap gade sa Sa fè l mal, paske se yon nwa parèy li. Menm lè Ayisyen yo tou yo gen ti pwoblèm pa yo wi. Men, se, m ta kapab di, imilyan sa. Drapo La Risi kòmanse ap deplwaye nan manifestasyon nan peyi Dayiti. Poukisa drapo sa ap deplwaye? M pa konnen. Eske se dan la pèspektiv dagase Lèzetazini? Eske se nan lide pou di ke Lèzetazini ou fè Ayisyen tò? Je ne sais pas. En tout cas, nèg yo te kanpe devan anbasad Kanada jodi a la, drapo yo sou do yo, y ap mande pou Poutine. Se pa pou la premyè fwa sa rive, nou wè nan anpil manifestasyon gen nèg ki ise drapo lòt nasyon. Men nou pa fè tèt nou ilizyon, la Russie p ap janm vin entèfere nan zafè peyi Dayiti. Se la a wi, se la a w ap rann ou kont ke Sa kap pase nan peyi Ukraine nan la Russie genyen rezon paske la Russie pap janm vin la nan peyi dayiti poul di lap vin mete yon baz militè eske nou konprann a nan etazini tap demaske bagay sa ebyen manifestasyon nan potoprens ki daprè nou menm moun e anpil ayisyen deteste nan moman sa mta renmen nou bay kiyès wi kounya mpral kite nou swiv. Caleb Jean Baptiste di m lap chire bandwòl mwen e m di popilasyon an Caleb Jean Baptiste pa ka anfas mwen e jodi a e m di peyi a tout moun konnen m son militan politik demokrat mwen ye Caleb pa ka vini pou l di retire bandwòl mwen. Caleb plis abolotcho pase m jodi a Caleb Jean Baptiste si l bò kote popilasyon an Caleb Jean Baptiste kote nèg ajan doub yo. Kite a ap moute tribò e pa bò Kidnap li ap moute tribò e pa bò Nou di konsa ke n ap goumen kont bagay sa yo N ap goumen kont kidnaping Men lè nou gade se klas pa nou an menm Y ap dekapitalize Se klas pa nou an ki gen Ki pa ka voye pitit li lekòl la Se li yo kidnape Ebyen jounen jodi a nou di konsa Fòk batay sa a kontinye fèt Sou tout liy ni nèt Paske batay zam nan Se li menm ki ka Chèche peyi an. Lè bgy bagay zam nan se pa jan yo mete yon pakèt de nèg nan geto ap tire sou frè avèk sè yo non men se yon ta de moun ki ap pran avk zam yo konsyèmman ki pou tire sou boulos paske boulos manje chè yo boulos manje avni yo pou yo tire sou bosò pou yo tire sou cheri papgala paske moun sa yo yo pa dakò nou viv menm jan yo yo pa dakò nou viv Pou bwa koub, kraze jan peyi a. Paske Ayiti se sèl peyi ki gen òganizasyon kote yon bann anbasadè mete tèt ansanm, yo oze ap vin di pou yo dirije peyi. Nou menm antanke konbatan, revolisyonè, nou di, fòk anbasad Kanada kite peyi a, fòk Etazini kite peyi a, fòk Lafrans kite peyi a.